Bonjour bonsoir la famille Nou pa ka di avèk plezi nou rantre la kay ou parce ke sa nou wè yo se grav se pa moun ki mouri men o fèt nou ta kapab di Les images que nous allons vous proposer de regarder, elles sont trop tristes. Nou konnen depi kèk tan, Robelair ap tire kout zam avèk nèg krach e dife, les alliés du groupe G9 en famille et alliés. Ben écoutez, depi yon bon bout tan, sitiyasyon an difisil au niveau de Bel-Air. Nou konnen tou sa ki pase deja. Des victimes au niveau des deux camps. Genyen dife ki mete, genyen kay ki boule, gen moun ki kalsine, gen moun ki di yo pa ka viv ankò. Vivre ici c'est l'horreur au quotidien. Nou anvi di tèt nou, ki sa k ap pase konsa nan peyi Dayiti? Èske gen yon jou k ap rive pou bagay sa yo kapab chanje? Anpil fwa nou toujou tande moun Belè pran lapawòl pou denonse yon seri de zak banditism, akte de kriminalite atwòs. Mesye sa yo pa santi yo fatige nan tire kout zam maten midi swa. Men dabò, o centre ville, sitiyasyon an te konplike nan mitan jounen an kote ke gen anpil bal ki tap tire. Il y a quelqu'un qui m'appelle au téléphone pour me dire que li se yon machann, men sa l wè a twòp pou li. Li kouri kite ti machandiz li atè a paske li wè gen yon bal ki loje nan tèt yon fi, yon machann parèy li, tèt la ouvè. Donk, se otan de mò n ap konte chak jou nan sa n ta kapab rele yon konfli ame ki ap plonje peyi sa a de jou an jou dan le deklen e on se demand finalman kisa k rete ankò nan peyi Dayiti. Je me rappelle en Syrie nan epòk lame Bashar Al Assad ki te jwenn soutyen kèlke zalye oksidanto ebyen ou konn mande eske se dezè kote sa yo ye ebyen jounen jodi a la nou vin pote imaj dezètik sa yo ba ou tou se Ayiti pou anpil moun k ap di nou pa dwe vann imaj sa yo mwen panse ke li pa de bon ton paske Sa kap pase a fò tout moun nan mond lan wèl, fò tout entènasyonal la wèl e finalman pou dire que y a état d'urgence sur Haïti. La visite commence. La a wap gade pou wè se chèz, se barikad avèk anpil tab imaj sa yo diw kisa sa vle di Zòn sa a, aparaman, pa gen moun ki rete ladan li ankò. N ap felisite kameramann sa a ki li menm brave le danje e lentèdi pou kapab fè nou wè kòman zòn nan ye. La ou gen yon ide de sitiyasyon an paske ou ta kapab di sa w ap gade la a se kòmsi zòn sa a tout moun kite l. Tout sa w ap gade la yo se var. W ap gade pou w wè mache. Bò katedral, m ta kapab di ki konn ede anpil moun, ti machann, tou sa, pèsòn pa kab met pye ankò. La a se kote anpil moun te konn frekante. Ebyen jounen jodi a la, zòn nan vin yon zòn fantom. E atansyon a se ki travèse, paske se va ètre difisil. Si ou travèse, yo pa wè kiyès ou ye, bang! Une balle à la tête. Se danje. Fo pa travèse isi. Men n ap kontinye ba w imaj toujou. W ap gade pou wè ale sa a. Pa gen anyen ladan li ki rete. La a se yon var. Var la, sa vle di kèlkeswa kalib zam nan yo tire la a, ebyen imedyatman bal la antre nan sak yo, l ap absòbe li, donk li pap ka soti. Sa vle di chak nèg gen yon zòn yo mete de twa grenn sòlda pou kapab byen kontwole. pou kapab siveye ki sa kap pase. Bagay yo pa bon. Bagay yo pa bon ditou. E pandan vizit sa a, nou ta kapab di, on a ete sirpri. Paske gen anpil bal kap deplwaye pa two lwen. Wap kontinye gade ou menm e ki sa wap di tèt ou. Pou di ke ou menm ki aletranje, men sak Ayiti jounen jodi a. Ayiti vin tounen Somali. Ayiti tounen Tigre nan zòn Etyopi a. Ayiti tounen zòn Boko Haram ap kontwole. Gade yon zòn, vwati brile, anpil fatra. M gen presyon zòn sa yo, menm rat Pa rete ladan yo paske yo pap jwenn ankenn aktivite. Ou kapab un peu plus loin à travers cette vidéo wè de twa chyen kap travèse lari a. Men m gen menm enpresyon ke sè chyen la ki travers la rue yo dans la peur paske yo tande anpil bri zam tou. Nou wè, nou konprann e nou pran nòt moun ki aletranje yo men sa ki rete nan anba Bèlè jounen jodi an Mache ki te konn ap fonksyone yo, pa gen yo ankò. Moun ki te konn ap gouye nan zòn sa yo, sa vle di moute desann, pa genyen ankò. Un peu plus loin à travers cette vidéo, vous allez voir quelques enfants ki yo menm ap sòti lekòl men timoun yo, yo menm tou y ap veye sou kò yo paske yo konnen a nenpòt ki moman bagay la kapab eklate, lòbèy kapab pete, ebyen sa kapab vrèman fatal pou yo. Moun k ap viv nan zòn nan fini pa adapte yo avèk reyalite trajik sila a paske yo konnen lavi okotidyen dan sèt zòn ebyen se lanfè anfas e yo fini pa abitye. De lwen ou kapab wè kèk moun ki ap travèse men finalman anpil enkyetid. Waw! Mais sak Haïti a jounen jodia. J'ai pris du temps à parler à quelqu'un et la personne m'a dit en fait bagay sa yo se nan film li konn wè yo et kounya lap viv réalité sa en face. Maintenant c'est le temps de vous faire écouter une toute petite réaction de la part des gens qui habitent là-bas pour dire que eh bien mes nèg Bèlè yo toujou ap di se wòch ak boutèy yo konn batay ebyen fwa sa se pa nou menm men sa w ap tande la a se belè a k ap fè santi li. Nèg yo stil yo te ap pale wòch a boutèy yo gen wòch a boutèy yo gen nan moman an. Hey gad jan nèg yo met yon mache men Yon mache pou moun pase la moun paka pase nan mache a non Yon stasyon la stasyon delma sa la stasyon kafou pè la la moun paka pase non Nèg yo pran mache a nèg yo stil kraze mache a Nèg la salin nèg 117 anlè a nèg 400 mawozo ap fè kidnapin anlè ap batay avè nou. Lari sa la pou yon moun ou travèse la e grenn pou met nan moun dò tèlman kout bal. Tout la nèt ete mache, tout la nèt. Tout moun nèt e sou kote. De tan zan tan nèg yo ni kete kèch kèch. Wi, wòch a boutèy yo. Gen zay wòch a boutèy ki met mak sa yo. Yo toujou ap ze wòch a boutèy yo genyen. Non bòlè epi yo fè l. Peyi m nan fini e m ap mande tèt mwen èske peyi sa a l ap sòti ajenou? Sa se sèlman sou plan sekirite. Men ensekirite sa a ki tabli nan zòn nan li genyen de grav konsekans. sou sektè ekonomik lan tou paske zòn sa a te toujou gen anpil aktivite ekonomik. Vous imaginez, yon machann k al pran ponya nan men moun pou l ka al mennen aktivite li. Paske anpil nan yo ki nan zòn sila a, bò katedral, nan zòn Ri Koub la, Ri dè Fonfò, se moun ki pran ponya. Donk moun sa yo, yo pa gen kote pou y al chita pou y al vann. E sa ki riske yo k al pwonmennen anba lavil la yo konnen se pou malè yo. Ki sa n ap di pou yo? Èske n ap kite sitiyasyon an fin dejenere konsa nèt? Mentenan, se le tan de se poze kèlke kestyon. Ou menm k ap gade videyo sa a, poze tèt ou kestyon sa a, Ki avni timoun ou wè ki sot lekòl, ki avèk valiz nan do yo, k ap eseye jwe lastrateji pou travèse lari an pou kapab antre lakay yo? Ki avni yo? Èske se konsa Leta ap kite yo grandi nan zòn sila? Kilè moun sa yo yo menm ki nan zòn nan ap respire? Paske sitiyasyon an difisil pou yo. Yo pa kab manje, yo pap travay, mizè ekstrèm, e mete sou sa, ensekirite a ki ap siwplonbe moral yo maten, midi e swa. Depi kilè sa kòmanse? Poze tèt ou kesyon sa. Ou menm ki toujou ap fè de kòmantè, poze tèt ou kesyon sa pou di, kilè sitiyasyon an dejenere konsa nan zòn sa? Eske se yon bon maten Sitiyasyon an leve, li dejenere konsa? M p ap akize pyès gwoup, men ann poze tèt nou kesyon sa pou n di, kiyès ki ta sanse fotif de tou sa? Èske nèg ame yo, yo menm, yo pa anvi genyen yon ti libète de sikilasyon? Ou konn tande anpil nan yo k ap pale ki di ke, ebyen, yo denonse kesyon ensekirite a, youn ap akize lòt, sètadi lèzòm ki ap tire sur les champs de bataille, yo epwouve yon sètèn fatig, yon sètèn lassitude pa rapò ak konfli sila pou dire ke, ben ekoute, on veut la paix. Nou vle antann nou. E ki lè repriz aktivite yo nan zòn sa yo pou moun kapab fè de twa goud? Di tèt nou sa non. E anfen, ki sa otorite yo ap deside fè? Eske a chak fwa genyen de zòn ki an konfli, Moun ap mouri maten, midi e swa, epi otorite yo kwaze bra yo di ke ben ekoute nou kite zòn sa yo pou nèg yo, yo mèt fonksyone, epi y ap pran tèren, y ap fè konfli ame, epi popilasyon an li menm l ap viktim chak jou Bondye mete, epi lavi fezan. Non, sa pa kapab kontinye konsa. Mwen m panse ke. Fòk gen yon leve kanpe ki fèt pou di non, nou pa kapab ankò. Konfli ame an san è two. Fòk genyen lapè nan peyi sa pou moun kapab viv. M espere ke emisyon sa li ap trennen dèyè li anpil kòmantè e ke chak moun a di tèt yo, mezanmi ann fon jan pou peyi sa, ann fon jan pou moun k ap viv nan zòn defavorize yo pou yo kapab respire mye. Mèsi la famiy, kòm toujou. Un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mande fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. Epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous apresye le travay. Epi apre kès kon di? A la pwochèn!